Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon jou yo ap mache nou som o mwa doktob nan anviron 2 mwa ankò se sra la fen de lane 2021. Men kapab gen anpil bagay ki rive. Nou chak grenn an nou priye pou ke nou pa fè lè fre paske peyi a an danje, tè a glise, a nenpòt ki moman ou ka chape ou tonbe epi sa w tande a la pwoblèm. Nou prale nan Kwadèboukè kote ke depi kelke jou gen yon sitiyasyon panik. La se o nivo de Pernye. Kote ke nou konnen ki sa k te pase mesye 400 mawozo. mele avèk nèg vide lòm ebyen nèg sa yo te al mande yon lajan la nan usine sable Cholzer Chancia nan Pernier deblozay pete tire pete moun mouri gen bandi ki tonbe epi an rovanch bandi yo menm mesye 400 mawozo yo retounen yo kidnape 2 moun Bon map mande eske moun sa yo se fidèl yo fidèl ak antrepriz la konsa pou yon bagay konsa ta pase epi mwen menm pou m rete. De moun sa yo m ta kapab di lavi yo an danje paske pa bliye gen mòdòm e nèg yo menm yo viktim ebyen Moun sa yo, se swa yo bay ranson oubyen yo mouri. E m swete ke pou anyen mal pa rive moun sa yo e ke nèg yo petèt ta kapab antre an negosyasyon, sa yo pat vle fè a y ap oblije fè l paske se de pèsòn la kidnape, ebyen si pa gen yon pou pale rapid ki fèt, kafe a kapab koule ak ma. Se konsa bagay la ye nan peyi Dayiti. Men fò n di ke. Kwadèboukè vin yon komin kote ke moun prèske pa ka viv ankò. E pa bliye, le fèt ke nèg yo etann yo sou komin Kwadèboukè, yo deja pran yon bon pati nan zòn Tabar la tou. Èske nou konprann? Donk, de tanzantan nèg yo ap vale teren, nèg yo ap tabli anpil baz nan anpil lòt zòn. epi pwoblèm aktivite pa ka mache ankò o nivo de zòn sa yo e menm lekòl paske dènyeman la gen yon lekòl nan kwadèboukè m kwè mesye 400 mawozo yo t al mande yon lajan ebyen yo poko bay lajan an nèg yo tire anlè donk te genyen yon sitiyasyon panik kòman jere tou sa leta k konnen ki sa l pral fè genyen yon kri dalam ki lanse Pa bò kote moun ki nan nway. Paske nou konnen la a genyen yon estrikti atistik ki nan zòn sila a. Ebyen m ta kapab di sa reprezante anpil pou peyi Dayiti an tèm dimaj atistik. E moun sa yo lanse yon SOS. Vilaj atistik nway se yon gwo eritaj. yon ti moso Ginen nan mitan Karayib la. Plis pase 300 atizan, atis, travay fè dekoupe, chak jou. Eritaj sa a se konesans, tradisyon zansèt nou kite pou nou. Bandi, asasen, malfektè, avèk gwo zam manch long, pran vilaj la an otaj, pandan lapolis ak tout zotobre lajistis yo kwaze 2 bra yo. Jounen jodi an, vyolans lan pran yon lòt nivo. Se pa rakèt, kidnaping sèlman jodi an kriminèl yo antre andedan kay fanmi yo. Fè kadejak sou tout fanmi. Kraze zo, piye tout sa yo jwenn. Non! Nou pa dakò. Nou p ap jamè dakò. Non, nou p ap fèmen bouch nou. Non, nou p ap fè kòmsi Ayiti pa nou an diferan. Otorite ki nan tèt peyi an pran responsabilite nou, kanpe bandi yo, kanpe vyolans gang yo, kanpe kadejak sou medam yo, kanpe trafik zam yo. Nap mande peyi zanmi Ayiti yo, Lafrans, Kanada, Inyon Ewopeyèn tanpri prese prese retire kò nou nan kore gwoup pèlen malfektè yo. pou ayisyen kapab viv, pou atis avèk atizan nou yo kapab pran yon ti souf, pou vilaj noi kontinye pwodui, pou vizitè kapab vini wè tout bèl bagay eritaj peyi Dayiti. N ap konprann ke tout bagay kanpe nan peyi a, pa gen anyen k ap mache. Se sèlman bandi ame yo ki yo menm ap fè lalwa, k ap frape lestomak yo paske yo se sèl kòk nan bas kou la. Ou pa anvi poze tèt ou yon kesyon pou di, Kote mesye sa yo jwenn tout zam sa a? Se kesyon sa a m ta kapab di ki alabaz. Se kesyon sa a pou w poze tèt ou paske depi lè bagay la kòmanse nan peyi Dayiti, Ayiti pa vann zam, Ayiti pa vann bal. Men, Ayiti gen nèg k ap fè kòmès zam ak bal. Èske se zanmi nèg yo genyen aletranje k ap voye zam pou yo? Èske se moun k ap vann zam ak bal nan peyi Dayiti yo ki toujou ap vann nèg sa yo? Donk se yon ansanb de kestyon pou poze tèt ou. Ou byen eske genyen de potanta nan peyi dayiti, de gwo nèg la a, ki nan politik lan, ki nan sektè prive, ki nan gouvènman an, ki ap founi zam ak bal? Mezanmi, nou wè nan peyi sa, le jour ou de nèg ki yo menm, A l'origine de la violence dans les ghettos, de la violence dans le pays, des gens ki alimante la guerre un peu partout dans le pays, ta deside pou di, Ann kanpe nan antrepriz sila a, m panse ke peyi a ta pral on souf. E se nan sans sa a m pral kite nou avèk Jean Rebel Dorcénat. Jean Rebel Dorcénat ki li menm fè anpil revelasyon pa rapò ak mesye yo o pwen ke nan entèvyou sila a w ap tande li pase a pye jwen sou anpil enstitisyon ki yo menm konn ap bay bandi zam e sa ki pi tris la se enstitisyon nan leta a donk si m ka konprann lè peyi a baskile dan la vyolans konsa li pi bon pou anpil nèg ki nan leta a. Li pi bon pou anpil nèg ki nan politik e li fè anpil nèg ki nan sektè prive dè zafè la fè bè yo tou. Ann tande Jean Rebel Dorcéna. Genyen mesye ame yo, yo konnen ki sanksyon ki ap tann yo sou kesyon kidnapin. Kidnapin se yon bagay ki pa reparab okenn kote. Ou konn tande kidnapin non? Se yon moun ou pran, Ou kenbe l an otaj. Ann di w ap toufe l. Non sèlman w apovri l, anplis ankò, w ap fè vyòl sou yo, ou fè tout bagay sou yo. Konsyamman, mwen menm mwen konn pale avè yo, m eksplike yo, m di mesye atansyon. Bagay sa a, ou pa ka, pa gen okenn moun ki ka di Men, men, men pòt de sòti yo di wi gen bagay lòt peyi. M di lòt peyi a, chak peyi gen koutim yo, chak peyi gen fòm yo, chak peyi gen jan yo wè kesyon yo. Nou menm nan CNDD a, se, m ap repete sa ankò, se yon pwoblèm de feblès enstitisyon nou yo ki mete nou lan nivo sa a. Fò n klè nèt ladan l. Paske si n pa t gen feblès enstitisyon yo, avèk dè politisyen, moun kanndan gouvènman, moun nan sektè prive ki alimante mesye sa yo, nou pa t ap lan nivo sa. Fò n klè e nèt sou sa. Yo di w sa? Yo di w se sektè w sot site la yo, ou sot site la yo ki alimante yo? Yo di w sa? Okòmansman, ban m ban nou yon egzanp. Lè yon jèn gason, nèg la kandida, El kandida, li kandida epi li gon li pran nèg kòm sekirite l osnon chèf katye kòman l rele a. Chèf katye a tèlman vin pwisan li pran yon lòt nèg dèyè l. Lè l pran lòt nèg la kanpe dèyè l ankò, politisyen sa a ba l yon zam wi, epi l pran yon lòt nèg dèyè l, li menm ankò li di monchè ou konn sa k pase fò m chèche yon bagay la a, gen tèl gwoup ki pral atake m. Gen anpil gwoup yo se konsa yo kreye. Anpil ladan yo. Lè gen de kote nan menm sektè prive yo, yo di w, ann pran egzanp, lè yo di w konsa se moun ki te kòman, se ajan kominotè. Se nèg ame. Fò nou klè ladan l. Nou menm nan CNDDR, premye kote n t ap pran frap, se te nan pwòp palè nasyonal wi, e m di l la maten an wi. Sa vle di kisa? M konnen sa pral fè yon pakèt bagay sou twal la, men m di l, Paske kisa l ye? Gen anpil moun ki te konn anndan an, pafwa y al kote mesye yo, fè yo kòmanse tire agoch adwat, epi sa w tande a yo di yo pral rezoud pwoblèm nan epi yo pran voum lajan nan men otorite yo, otorite yo menm pa vle bagay la fè bri, yo bezwen kenbe pouvwa osnon bagay, olye yo ranfòse enstitisyon yo epi y ale yo bay lajan, moun nan separe yon ti lajan l bay mesye ame yo, se anpil ladan yo ka temwanye sa, yo pa, yo di m y ap pale yon jou. Yo dim yap di moun yo. Men mwen mpa vle fè fuit an avan kòm mesye sa yo lè yo di yon bagay mate. Se di wap di nou la se de moun anndan palè nasyonal ki konn alimante grang yo fè yo chofe lari a pou ke yo menm yo kapab jwenn kòb pou yo retounen alimante yo ankò se sa wap eksplike la? Mwen diw genyen mwen baw 3 egzanp mwen baw egzanp gen moun gen moun menm yo site non yo. Pa egzanp, mesye yo te toujou ap pale de li, men men menm pa t verifye l, pa t ka di se misye vrèman ki te pote kòb bay nèg yo, mesye ki te pran bal la. Men, imajine w. Non de ki mesye ki te pran bal w ap pale? Ansyen minis lan. Jean-Fritz Jean-Louis? Wi. Yo te toujou di se kòb li te pote bay moun yo. Men menm mwen pa t verifye l, mwen pa t vle di l. Men, Wi men li te di se pa vre se pase li tap pase nan otan li tap al kafou se sa li te di. Si se pa vre pa gen pwoblèm men rimè a toujou kouri jis pandan map pale avèw la e nèg yo di konsa yo te genyen yo te gen kòb pou yo te bayo yo pat bayol kiyès moun ki pot kòb sa yo. Nan nivo e la pa nan rimè ankò piske ou pale avèk mesye yo se nan zòn vilaj sa te rive mesye vilaj yo diw se sal te vin fè. Anel pa la ankò m pa vle pale de li. Woy. M pap di anyen sou sa. Anèl pa la ankò. E. Men l te pale avè w sou sa? Li te pale avè w sou sa? Anèl pa la ankò paske si w al fè yon bagay kòm si se mwa w ap reveye anba tè e sitou de moun ki gen move souvni sou sa, m pa vle pale de sa. Men grenn bagay m ka di, moun sa yo k ap ale, k ap ede mesye yo osnon moun sa yo k ap fè mesye sa yo nan nivo yo ye a, fò yo gon yon jou fò konsyans yo kòmanse repwoche yo fò yo kòmanse kale yo fò enstitisyon leta yo an egzanp dcpj lapolis mennen ankèt gwo ankèt sou yon seri de moun tou nan peyi a pou yo wè nan ki nivo yo ye paske nou nou menm nou wè mesye yo anba asèlman fòn gade lòt lòt bagay yo wi paske mesye yo pa sòti tèlman al lwen. Epi pou yo gen tout zam sa a, pou yo gen tout minisyon sa a, pou yo gen tout pouvwa sa a, pou yo gen tout strateji sa a lan men yo, ki di, fò nou gade bagay la pi pwofon. Ki lòt egzanp ou t ap bay? Ou bay yon premye, ou te di gen 2 lòt egzanp w ap bay. Gen lòt egzanp m ap bay ankò. Lè w wòl yon katye, lè w wòl yon katye, ou gen yon jèn gason ki benyen, l mete rad sou li, l sòti, ou pa gen okenn nouvèl sou li. Lè yo rive nan baz nèg yo, nèg yo manje, yo bwè, lè yo pral lakay yo ba yo mwayen. Men, si lapolis vin yo kraze a moun sa a nan lari a, li pa gen okenn enfòmasyon sou li. Li pa gen okenn enfòmasyon sou li. Se di, m panse e fòk gen yon prezans lapolis stratejik nan lari a. pou ede nou konbat ensekirite. Paske ensekirite a l pap konbat avèk operasyon non. Menm si w te retire DG lapolis la aprè midi a ou mete nenpòt lòt DG, sèl gran mèt la, gran linivè yo son sa m pa wè yo ka fè yon mirak pa mirak wi. Se popilasyon an menm chak moun gen wòl pa yo pou yo jwe Pou yo di bon monchè jounen jodi a mesye ann kanpe la. An nou ale sou yon lòt pwen e. Kite m poze w 2 dènye kesyon sou kijan mesye yo alimante. Resamman gen yon kout filè ke dcpj fè, yo reyisi arete 2 endividi don youn ladan yo nan Dèlma 40 B ki te gen 5 fizi AR 5 4,500 dola ameriken grenn, se sa pòtpawòl lapolis la te di. E mesye sa yo, parètil, zam sa yo se gang yo konn vann li. E se te yon mesye ki te nan bsap epi gen yon lòt mesye ki te nan polis palmantè. E ou gen yon kòmantè sou sa oubyen èske w sirpri lè w tande de zeleman nan antite sa yo enplike nan mòd aktivite sa yo ou pa? Non, m pa p etone paske Gwo gwo gwo gwo gwo machann yo se jèn nan katye popilè yo, jèn moun ki nan enstitisyon yo toujou kotwaye pou yo vann avèk. M panse gen enstitisyon yo ap mennen ankèt, m pa vle di yon bagay pou deranje men m vle pou yo pandan yo jwenn mesye yo ale pi pwofon, fouye pou n konnen kote yo sòti. Epi lè sa a n a wè gwo pwason paske sa yo ti pwason yo ye, ti bagay ti bagay piti yo ye. Ok. Konprann? Men gwo Gen pwachon gwo sa yo, bagay. men dat nou nou gen plizyè fwa, bon gon oditè k se di m la, ay tan n ap pèdi a mesye Dòsena la, bon e se opinyon oditè a, li responsab de opinyon li men li ekri m ni e e pou m pataje l ava, men ou ou gen kèk tan w ap di w ou te fè rapò sou les 11 familles etc. E ou su rapò sa a te fèt e l pa Prezidan janm Jovenel Moise te di se rimè li pa t janm jwenn ni. Prezidan Moise te doute de sa. Ou su rapò a fèt avèk lè ransègneman apwopriye o sèvis konsène pou lè zentèvansyon nesesè, Msye Dorcénat? E pou m pa pral reponn oditè a, si l si l konprann sa m ap pale la a, li te li dwe pran leson pou l konn ki jan pou l pwoteje tèt li nan ensekirite pandan m ap pale la a. Gen anpil bagay m ap di la a M pa di yo jan m ta dwe di yo, men m di yo pou moun k ap fè nan lari a, moun k ap pou yo pwoteje tèt yo yon jan pou yo pwoteje yo. Sa se youn. Sou kesyon mesye ki ap vann zam yo, e m ap di depi sou premye minis PM Lapin, e lè sa yo te fèt nou menm, nou te fè yon rapò, nou te mete l an pli kachte, nou te bay li. Nou te di l non. Paske sa k fè m pa ka di li gen dwa resevwa l, li gen dwa pa t resevwa l paske l pa t la. Men nou te bay li anprimati. Nou pa konn si rapò a rive jwenn li, si l pa t rive jwenn li. Men nou te bay yon seri de done estratejik e enfòmasyon m pa ka di la a sou radyo a, yo pa otorize m di. Men m panse gen bagay ki te dwe fèt avan n rive la. Paske lè nou te rive nan komisyon an nou menm nou pa t al Nou pa t al chèche sou mesye ame yo sèlman, nou t ap gade kote ensekirite a sòti, nou t ap gade kote pwoblèm sa a ye, ki meyè solisyon e nou kapab rezoud li. Mwen pran anpil ris. Lè m di m pran anpil ris la, paske gen anpil menas sou tèt mwen, nou menm nan radyo a nou gendwa pa ka di l ke mwen menm mwen la m ka di l, nou m konn pataje Kèk enfòmasyon avè nou, m gen anpil menas sou tèt mwen pèsonèlman. Nou gen anpil menas sou chak grenn moun ki nan komisyon cndd an. Chak grenn moun nan komisyon an kòmsi yo gen yon, kòmsi se yon epe k sou tèt yo. Men, epe a sou tèt nou, sa pa vle di anyen pou nou paske menm si nou ta tonbe jodi a depi gen yon solisyon ki jwenn nan Ayiti n ap chèche a, sa p ap deranje m mwen menm pandan m ap pale avè w la m ka tonbe, m mèt tonbe, m p ap gen pwoblèm pou sa. paske pwoblèm nan nou pa ka kanpe pou n ap gade l chak jou epi yon moun ap fè bè yo imajine yon moun ki fin vann yon zam epi l parèt lakay li vin vann epi l rele pitit li vin manje avè l sou tab lè l mete yon boutèy diven se san moun li bwè lè l mete yon mòso vyann se mòso vyann moun nan lari a wi l manje e m toujou di l yo di nou menm nan CNDDR lè n te rive a nou te chèche konnen ki kote pwoblèm nan te ye e ou wè l te kòmanse epi apre sa l kanpe. Nou pa konn poukisa l kanpe. Li te mande w, ou gen mwens mwayen, je presume, ke ransèyman, lapolis, Ministè Enteryè, Ministè Lajistis. Kòman w fè konn sa w konnen e yo menm yo pa konnen? Yo pa konnen. Yo gen dwa, m pa di yo, m pap di yo pa konnen, m pap di yo konnen tou. Paske fò m pran prekosyon, paske nou menm se pa mwayen n te genyen, se de volonte. E lè n te nan katye yo, pou evite tout jan de movè enfòmasyon, nou te jwenn, nou te jwenn kèlke bagay, nou te jwenn pa rapò avèk mesye yo tou, ki te di se pa sou nou pou yo vini, se kot entèl pou y ale. Entèl? Ki entèl? E, gen enstitisyon ki responsav pou sa, m panse lapolis, lajistis dwe fè rès yo, se pa nou menm. Premye Minis lapen, si dokiman an enpòtan konsa. Non, m pa di m te bay lapen sèlman. M pa di m te bay. M di w mwen bay paske pa bliye si w al gade nan. Ou bay li nan biwo l sou pli kach li. Eskize m. Eskize m. Si n al gade nan. Men, yon moun pa Leta. Gen kontinite anndan Leta. Si n ta bay yon moun li, si se li anrejistre, nou gen kopi a, nou gen tout bagay yo. Nouvo gouvènman sa a, kòm li poko chita avè nou ofisyèlman, nou pale avèk yon moun nan leta a, lan pi wo nivo, men se mwen menm ki te pale avèk li. Men li poko chita avèk komisyon an. Komisyon egziste toujou? Komisyon egziste toujou? Li la, li la jiska prezan arete a la. E si lòt gouvènman yo pase yo di yo pat genyen l? Yo ta, m ta renmen yo vin fè yon konferans de près osnon fas a fas avè nou pou n mete tout bagay deyò. Ah donc apre apre gouvènman lapè an ou bay lòt yo l ankò? Chèf, gen anpil bagay ki fèt, yo te kòmanse travay sou li. Fò m di w sa yo te kòmanse travay sou li, yo te kòmanse arete moun sou li. Yo te kòmanse arete moun sou li wi. Yo di yo tèlman te gen l, yo kòmanse arete moun sou li. Si yo te gen l, yo kòmanse arete moun sou li, poukisa kontinite a pa fèt? Gwo pwoblèm! Yon koupi lan mitan e yo pa janm mete nou yo mete nou an difikilte yo pa ban nou mwayen yo pa janm fè anyen swivi chak bagay nou di lan peyi a nou pa vin dil lan radyo non. A avan nou konkli gon oditè ki mandem poum mande w pou ou ka bay detay sou moun nan palè ki konn peye pou chofe baz yo ki konn pran kòb pou al kalme baz yo. Yo te konn sou rezo sosyo yo tout moun te konnen yo epa mwen kap m pa pral vin pale sa yo bagay di pase yo ye kounya nèg yo vin pran yon lòt fòm Men, sepandan, lapolis, jiskaprezan, li gen dwa fè dizan, li gen dwa fè kenzan, yo te dwe mennen ankèt sou sa yo, mennen ankèt sou tout moun, pase nenpòt moun nan peyi a, ou pa gen yon, kèlkeswa moun ou ye, yo mennen ankèt sou ou wi. Mwen menm m ap di l, mwen, mwen, nou pran frap lan komisyon an, nou pran frap lan komisyon an, yo gen mwayen yo pral ban nou, nèg yo di a, ki bagay ti mesye sa yo vin la, vin pale anpil, Pa epi nou ka rezoud sa. Epi men kote lap mennen nou. Kilè? Epi pi devan, pi devan, pi devan nap pale. Eske gon madanm ladann nan moun ki konn al bay bay yo? Mèsi anpil paske m pral antre. Eske gon mesye ladann? E de moun ki toujou ladann ou fi avèk gason. Pa gen lòt. Mesye nou konnen anpil bagay nou pa vle di yo men gen bagay m ka di nou. Non se ou k aktè nan nivo sa, se ou k pou di nou. Wi men lè konsa mesye fò nou mande pwoteksyon pou nou nan komisyon an paske yo lage nou avèk 2 men nou 2 pye nou. Lè sa lè sa lè sa nou menm nou gen de bagay si nou genyen de garanti gon seri de bagay k ap rezoud wi. Y ap rezoud epi y ap pale e lè sa n ap aji pi byen. Mèsi bokou. Men moun yo te arete nan ka sa yo se de enfòmasyon ki piblik non? Moun yo te di. Ki moun yo te arete nan kay sa a? Genyen, te gen youn yo te arete Kwadèboukè. Yo te gen yon sispisyon sou misye. Yo lage li. Se lè sa a dcpj prezante l nan jedi. Epi nan vandredi yo lage l. Gen yon grenn moun ki te fè yon rapò e ki te pale de sa lan peyi a, li te rele Pyè Esperyans. Kèlkeswa pwoblèm yon moun ka genyen lè m site li paske mwen menm mwen pa vin fè politik ak pèsòn lè moun nan fè yon bagay ki bon fò w gen kouraj pou w kanpe w te di l bon e misye te gen kouraj e Maryolèn Jil tou te di sa piblikman l te di sa pa ka fèt jiskaske komisè gouvènman mesye Narcisse Don Narcisse Don jiskaske komisè gouvènman alepòk Maxime te remete yon manda dèyè misye e m kwè li gen yon manda Narcisse Don. Narcisse Blanc ok dako Don Don DON ok Narcisse Don ok mèsi ya li te gon sispisyon sou li anplis ankò te gen Juvenel Louis e misye t al nan echanj katouch avèk lapolis nan moman arestasyon l jiskaske l te blese m kwè l te tonbe te sikonbe yon bagay konsa nan lopital. Ok epi yo vin libere yo malgre gen te gen sispisyon an oubyen yo envestige yo wè pa gen chaj epi yo libere li? Mwen di w Dayè sa m te fè yo, yo gentan fèt deja, timoun yo ap pran direksyon yo vle sou latè. Mèsi bokou e m panse peyi a bezwen dè moun fèm tankou nou pou ede piblik la, opinyon an konn sa k gen la paske sa k gen la l pa piti. M panse depi yon moun ap vann zam nan peyi Dayiti Ou se yon moun ki pa rayi peyi a nan dènye eta ou pa renmen peyi a. Ebyen merci beaucoup la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.